Madam mesye nou toujou anndan kwabosal nap rapouswiv avèk seri de repòtaj yo la nou gen ansanm avè nou yon dam kap vann chou lap vann kawòt avèl nou pral fè yon ti pale avèl nou pral wè. Kòman yap viv e kòman sitiyasyon an ye pou yo. Pa bliye jodi a se 24 desanm ebyen madam mesye daprè machann sa a 24 desanm pa egziste pou li paske kondisyon yo pa reyini pou moun fete oubyen pou moun di gen fèt nan peyi dayiti. Madam bonswa kijan w ye? Jodi a 24 desanm. Koman w wè 24 desanm sa a? Aa pa gen 24 desanm. Lè nou met chay atè nou pa janm vann. Nou pa janm wè moun pase. Nou pa janm wè moun vin achte. E kòb nap pèdi. Mwen m wè pa gen 24 desanm ane a. Ane sa pa gen 24 desanm pou nou? Non. Men eske nou pa janm wè yon otorite k pase nan mache a la? Vin pale ansanm avè nou yon fason pou n ka gen yon ti yon ti espwa ka gen yon demen miyò. Non ditou. Non ditou. Yo pa janm wè yon otorite pase la. Yo imilye nan mache a la. Fò di pa gen leta ditou. Men, m wè ou gen kawòt, ou gen chou devan ou. Avèk yo, ou okipe pitit ou, lekòl, tout sa? Wi, avèk yo m okipe pitit mwen, fè tout bagay. Konbe pitit ou genyen? M gen twa pitit. Gen nan yo ki piti toujou ou byen? Wi, mwen gen youn ki gen 24 ans, mwen gen youn ki gen 19 ans, mwen gen youn ki gen 8 ans. Si w gen yon mesaj ou t ap voye pou moun k ap fè elòj pou tèt yo, k ap di yo se lidè politik, yo se dirijan oubyen yo se chèf nan peyi sa a, Baton lap ba nou. Ki donk nou pa nan fèt ditou. Ditou ditou ditou. Men otorite yo pa janm di yon. Ayayayayay. Sèlman Bondye k avè nou. Apre sa nou pa gen pèsonn. Ane sa nou pa nan fèt ditou. Ditou ditou ditou ditou. Medam mesye men kijan bagay yo ye la nan Kwabosal. Ki donk bagay yo konplike pou machann yo. M ap reyalize yon repòtaj. Kidonk, kòman nou menm nou wè 24 desanm nan? Ane sa l pa bon. Ane pase l te pi bon. Ane pase l te pi bon? Wi, ane sa l pa bon. Kidonk, nou pa wè moun vin achte nan men nou? Moun pa vin achte, nou pa vann. Yon enfòmasyon m ap mande w. Mwen mande w kisa TT genyen nou pa tande TT. Fanatik TT nou ye. Bon, nou pa konnen. Ou pa konnen? Nou pa konnen. O! Rete! Men nan ki blòk Totoun al fè aksidan la? Sou lanmè a Totoun al fè aksidan? Oh! Sa a bon, sa a bon. Totoun al fè aksidan. Mezanmi, nou menm, nou menm la nan Kwabosal, Tonton Nwèl pap rive sou nou. Enben, Tonton Nwèl la pou lòt ane paske l fè aksidan. Si l pa mouri? Mezanmi! Tonton Nwèl lopital. Men madam mesye men kijan vi a ye. Ane pase, ane pase l te pi bon. Ane pase bagay yo te pi bon. Men si w ta voye yon mesaj pou nèg k ap vante tèt yo. Di yo se lidè politik, yo se dirijan, yo se otorite, se ki sa l t ap ye? Anyway, moun sa yo, yo lidè politik pou lakay yo, pou fanmi yo, avèk pou moun y ap bay lajan ap fè lagè pou yo. Li pa pou nou la. Politik nou mennen e chita la vann al lakay. Merci beaucoup. M soti jis o na vil mwen peye 30 dola 35 dola chak jou menm manje m pa ka manje ou tande m rive la m pa ka achte yon manje sa vle di m pa ka vann chay la pou m fè kòb la pou m peye moun nan tèlman bagay yo chè. Bon, pwiske Tonton Nwèl fè aksidan li lopital, Nou pa konn si l pa mouri. Ben premye minis lan li menm li pa fè aksidan, li pa al lopital, li la, li an plèn fòm. Ki sa w t ap mande premye minis lan? Men ki sa, ki sa, li pa t la m si m ta mande l yon bagay m p ap jwenn. Sa k ap jwenn k ap jwenn, m p ap mande anyen. Ebyen 1 nèg ki di yo se lidè politik tankou André Michel ki te di ke pèp la pa nan fèt, ki t ap defann pèp men jounen jodi a la nou pa wè. Nou pa wè l ni nou pa tande l. Ki mesaj ou t ap voye pou li? Mwen voye mesaj ba li youri. Paske si yo te bon pou si yo bon bon yo bon kounya la se pou fanmi yo jenerasyon yo ti kouzen ti kouzin ti fanm yo pa ta an yo t ap ban nou. Avèk lidè vòlò parèy li yo avèk moun li yo nan lari yo. Yo pa t ap fè anyen pou nou. Ou wè kounya la si ta gen yon eleksyon k ap fèt menm kòm m poko gen laj pou m vote. Pay m poko gen 18 ans. Si ta gon eleksyon ki tap fèt. Pay pa mwen ki tap pran li pou al vote pou moun. Pay lè w fin vote pou li, li regle a koze l, manman, pitit, fanm, bagay sa yo menm ou pap jwenn anyen. Sa vle di m pa nan vote pou moun ankò menm pay tout vote m vote pou moun m pa ka m pa ka bon. Gade men men wè ti sa wè ti sa map vann nan men nou wè sa. Mèni, mèni, sa pou 150 dola. Ou wè jan mamit lan kanpe a? Mèni, pou 150 dola. Si m met men m konsa, pou m fè mamit lan konsa, li vann 1000 goud. Ou wè nan ki peyi nou ye n ap viv la? E poutan nou te gen sitwon nan peyi nou, yo fin detui sitwon nou, kounye a la yo ban nou sitwon Sendomeng. Sitwon Sendomeng nan nou pa ka vann li pou nou fè 50 goud. Mwen m pa konn kilè pou pa nou an retounen ankò. Ou wè vòlè ki rele E vòlò ou wè ki mouri yo asasine an li pot ko janm mouri toujou e li t met peyi a nan twou sa li menm avek masisi parèy parèy li kite metel masisi k rele e mateli a li te mete madanm li wi. Men son prezidan. Son prezidan bon li bon li mouri li te mouri two ta. Daprè ou menm ou apresye lanmò prezidan an? Oh oh M apresye lanmò w, sa l te fè pou mwen. Li pa t fè anyen pou mwen. Li pa ras mwen, li pa jenerasyon m. Li pa t prezidan pou nou, li te prezidan pou boujwa parèy li. Li pa t pou pèp. Prezidan m te genyen an, m te vote pou li de fwa. Aprè sa m pa vote ankò. Li te Aristide. Wi e se Aristide ki te prezidan. Yon bon bagay e timoun lakay se mwen e timoun pòtay sen jozèf mal abite taba 27 wi e te prezidan sa m te gen li te fè pati pòv e jovenel li menm se pati moun rich parèy li li te fè. Men prezidan jovenel moïse te sòti nan pèp la se yon nèg tèt grenn. Bon. Lora si telman di menm kel di. Lon el te lip zora konsa kel di. Ou moun ki pa pran pa fanmi l. Li pa pran pa fanmi l. Ou wè gwosè madanm li si telman l gra l lèd. Epi e li li li pran lè madanm li. Matriz la la cheri. Ooh. Bel duo. Bon. Tonton nwèl fè aksidan nou pa konnen si lap viv. Manman cheri Koman w ye? Koman wap viv ou menm anndan kwabosal la? Fè yo konnen bagay yo e pa yès pou nou. Pa gen lavant. Bagay yo chè. W'al jete yo se kòb k'ap pèdi nan men ou. Tande papa ou ale ou eskonte yon ti kòb lè ou gade ou pa ka bay kòb, ou pa ka jwenn kòb la pou bay. E komès la manje kòb la toujou pa gen lavant. Pa gen goud moun yo kache. Moun yo kache yo pa sòti. Kòman ou wè fèt la la a, gwo 24 desanm nan, kòman ou wè l'? Pa gen fèt ou wè ou pa wè. Konparativman avèk mizè ki gen ane sa a e ane k pase a, kiyès ki pi rèd? Mizè sa a pi di. Mizè sa a nou pa t ka antre nan mache a, men mizè sa a vin pi di pou nou. Bagay yo depase lèbò, nou pa jwenn kote pou nou viv. Bagay yo pa bon pou nou menm. Mèsi. Madam, mesye, jodi a. Madame Madame Wap fon ti pale avèm cheri Ou paka di anyen Oh men toutoun wèl yo dim Tonton nwèl tap pot yon bagay pou ou la yo dim tonton nwèl fè aksidan sou lanmè a mezanmi wo bon si tonton nwèl fè aksidan la nou menm nou mele wi la afè nou pa bon pase tonton nwèl ki tap pot pou nou l fè aksidan gade kòman w fè kòman w fè jan bagay yo rèd nan moman la sa pi rèd ke aksan grav mezanmi men konparativman Avèk ane pase e ane sa, ki jan w wè bagay yo? Toujou menm mò parèy mwen. Ane sa gen lè pi mal. Ane sa pi rèd? Wi, paske moun yo pa desann lavil. Ou tande, Kwadèboukè pa bon. Mwen m ret Fontamara m pa ka vin la. E la m oblije dòmi, paske Fontamara pa bon. Matisan, Matisan pa bon. Matisan pa bon, moun pa ka pase. E la m rete bon m pa ka vini. Ou dòmi la, ou leve la. Wi. A tout timoun yo. Konbyen pitit ou genyen? 4 pitit. Ou dòmi la tout? Ou men bon sa m fè. Bon m pa gen kay, m pa gen kay Matisan. Yo bou yo pran kay tout bagay ki ladan l. M oblije vin dòmi. Matisan w te abite? Wi. Matisan konbyen? Hum? Matisan konbyen? 27. 27. Men, gen anpil nèg k ap voye monte, di yo, yo se dirijan, yo se lidè politik. Nou pa janm wè pase wè nou la a? Mwen m pa jwenn pèsòn mwen. Menm leta a. Pa gen pèsòn moun ki pase la mwen men sèl Junior ki pase la. E lik chèf e sèl li ki pase la m pa wè pèsòn pase la. Sa w di m la a? M pa gen pèsòn moun mwen. Depi m konnen m ap viv Kwabosal la, m poko janm wè yon moun yon dirijan. Apre moun ki mèt mache a konsa m pa wè pèsòn moun non. Si w gen yon mesaj ou t ap voye pou nèg ki diri k ap dirije peyi a. Nan men sa m ta voye di e yo k gen nan men yo. Se yo kap fè yo kap tounen fè. Yo ta pase wè ti malerèz yo k pa gen anyen nan men yo, sa m nan se m nan di. Yo gen ti malerèz nou yo ta pase wè nou yo bon yo pap menm si ta gen ta bay nou pap jwenn li vre. Li pap rive sou nou. Li pap rive sou nou. Sèl tonton nwèl. Yo pap ba nou se nou kap jwenn li. Nou pap jwenn li. Menm si m te bay nou m te bay nimewo telefòn mwen. Bon poul rive sou nou, nou gen yon pòt ki bare nou, nou pap jwenn. Nou pa bezwen di voye yon bagay. Sèl Tonton Nwèl ki te ka pot yon bagay pou ou la, li fè aksidan. Sèl Jezi men nan lè a, sèl li menm. Ah bon. Tonton Nwèl pa nan afè moun. Sèl Jezi e sèl li menm ki konn tout bagay. Dakò. E li menm ki konn antre, nou k konn sòti. Nou aprann pa konn anyen ankò. Pèp la nan gran anwo. Manman cheri kijan w ye? Bonjou cheri. Koman w ap viv bagay yo la? Jan ba. Avèk Jezi, m gen Jezi nan lavi mwen, mwen viv kanmenm. Ou viv kanmenm? Wi. Men. Se li ki te mete m sou tè a, li fè m viv. Nwèl ane pase a avèk nwèl sa a, kiyès ki pi rèd? M poko wè tonton nwèl pote anyen mwen m paka di m renmen sa ane pase m renmen sak vin kounya a la tout sou. Gon madam talè a ki dim tonton nwèl fè aksidan sou lanmè a ou tande bagay sa. Kisa? Aksidan an pa grav cheri? Bon yo di yo pa konn si tonton nwèl ap viv non la. Kolangyut! M kwè m ta pèdi tonton nwèl ane sa cheri. Kòman map viv la menm? Cheri si tonton nwèl mouri ane sa kòman map viv kòman bagay yo pral ye mwen la timoun yo. Konbyen pitit ou genyen? Mon cheri mwen gen ki nenpòt 5 pitit. 5 pitit? Wi, papa yo mou e mwen kap viv avè yo cheri. Tonton nwèl ki tap edem avè yo men ou dim tonton nwèl mouri. Men eske ou rete kwè tonton nwèl mouri epa manti wap ban mwen pou ka pranm? Ah non m pap pran w cheri se madam lòt bò a ki dim tonton nwèl fè aksidan. Men non cheri, si w vin banm manti Tonton Nwèl mouri genlè e renmen w e menm ou vle pranm nan men Tonton Nwèl, m poko konfime ke Tonton Nwèl mouri. Bon m ta byen renmen pranw nan men Tonton Nwèl pase Tonton Nwèl tèlman bay manti l di lap vini l vini l pa janm vini. Si l bay manti Tonton Nwèl pa merite fanm nan. Men kòman w fè menm avèk anndan la nan mache a la pou w viv, eske ou jwenn moun ki vin achte nan men w? Bon, kantite moun ki pou vini yo pa vini paske gen ki toujou pè, non sèlman pa gen anyen pou yo pa ta vini ou pa konprann, men yo menm yo toujou krent pou yo vini men pa gen anyen ki koz yo pa vini ou pa konprann. Ok. Kidonk se pa perèz ki fè moun yo pa vini nan mache? Wi yo gen perèz. Ki fè yo pa vini men epa anyen ki genyen. Ok. Paske e la nou domi, nou domi byen, nou fè jounen nou la. Ou pa konprann sa map di w la? Men se lajan ki pa genyen. Bon, sa ka rive yo pa gen lajan pou yo vini tou. Ok. Nou menm nou atè a e pa genyen nou genyen men nou oblije la. Jodi a 24. Paske se la nou abitye. Jodi a 24 desanm eske ou menm ou nan nowèl? Jezi li menm li konn tout bagay depil fèm wè jou a m ladann kanmenm. Men ou pa nan fèt la? Bon m nan fèt la o non de Jezi. Depim pa gen fanmim ki gen anyen pitit mwen pa gen anyen m ladann kanmenm.